Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon BBC barbecue Jimmy cherizier. Ebyen, nou vin pale w de rès dosye sila. Babekyou a parle! Wè, Babekyou a parle! Babekyou se fè pase pou un révolutionnaire! G9, an fanmi e alye anonse gwo revolisyon anndan peyi a. Lè BBC te pran desizyon pou kapab mete strikti sa sou pye, ebyen, li te kòmanse ap mache de kay an kay, mezon an mezon. Montre kòman moun yo ap viv nan geto yo, sètadi, ebyen, anpil moun panse ke gon bagay serye ki pral fèt. Barbecue dans un premier temps aple pou ke genyen chanjman sitiyasyon lavi moun sa yo. Barbecue, jounen jodi a, retwouve li nan yon sitiyasyon e petèt ke l kapab bliye yon seri de bagay. Men! L'idée de la révolution était toujours là. M pa konnen kòman revolisyon an ta pral fèt, men toudmenm te gon ide revolisyonè de la part de Barbecue avèk kesyon G-9 la. Men, liy G-9 vin pran an, ebyen, se kòmsi m ta kapab di w ke G-9 dezoryante pa rapò ak sa li te genyen kòm prensipal misyon oubyen objektif. Ebyen, jounen jodi a. Pa rapò ak tout sa k ap pase kòm aksyon oubyen egzaksyon poze pa les membres du G9, ebyen Barbecue nan san, li nan san nèt. Se yon bagay konsa m ta kapab imajine paske atravè deklarasyon sa Barbecue fè jounen jodi a, ebyen Barbecue m ta kapab di materyalize tweet ke l te fè a avèk deklarasyon sila. E sa li materyalize pa rapò ak aksyon ki poze nan Ti Tony, Kay Claudy ak lòt kote nèg yo genyen pou y al pase. Barbecue fè yon deklarasyon de 3 a 5 minit aparaman, 5 minit e 27 segond, Barbecue li genyen yon inifòm, m pa konnen si e lapolis ki sou li men yon kaka jako, drapo ble e wouj, Barbecue avèk yon papye nan men, Barbecue ap li. Men sa ki pral enpresyone tout moun pa rapò ak deklarasyon sa se ke Babekyou a fè kwà ke pouvwa kont li, opozisyon kont li, tout moun kont li. Batay la ap kontinye daprè sa li di e dechoukay la li pap fini. Babekyou fè konprann bank yo se la lajan nou ye pèp la, tèt chaje. Mezon machin yo se la lajan nou ye. Sa vle di kisa? Ebyen nèg ki nan bank yo, mesye mezon machin yo, ranje kò nou paske se sa ki revolisyon an. E Babekyou di, menm moun sa yo ki te met zam nan men yo, ebyen jounen jodi a, yo vire kont yo. Ann tande Babekyou, antoure dòm, bokou dòm zame, kamoufle, e aparaman se sèl Babekyou ki a vizaj nu. Ayibobo Ayibobo Ayibobo Ayibobo pou Janjak Desalin Ayibobo pou Kapwa Lamò Ayibobo pou Chalmay Peralt Ayibobo pou tout zansèt nou yo ki te goumen pou ba nou bout tè sa a ki se Ayiti cheri Onè respè pou sila yo k ap viv lòtbò dlo Onè respè pou tout moun k ap viv nan katye popilè yo Onè respè pou pèp ayisyen an jeneral. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, nou konstate depi plis pase 40 an, gen yon gwoup moun ki pran peyi sa an otaj, se yo k fè e defè. Yo mete zam nan katye popilè yo pou nou goumen youn ak lòt o pwofi de yo menm. Yo detwi kochon kreyòl nou yo. Yo kraze pwodiksyon nasyonal nou an. Yo detwi sistèm edikatif nou an. Pa gen lasante. Moun ap mouri grangou. Jenn fanm ak jenn gason lage nan pwostitisyon. Tandike, nèg sa yo, kou yo gon ti tèt fè mal, yo kouri al pran swen aletranje. Pèp la lage pou kont li. Laprès ak òganizasyon dwa moun ki vle fè nou parèt mal nan je sosyete a kòm pi gwo gang ak kriminèl, poutan yo pa janm denonse moun ki ba nou zam yo, paske moun sa yo se patwon yo. Pèp ayisyen, zam sa yo n ap gade la, se pou defann nou kont tout moun ki mete nou nan sa nou ye la a. Kote nèg yo vle fè gen de Ayiti? Yon Ayiti anwo, yon Ayiti anba. Jodi a, peyi a rive nan yon kafou kote n ap mande moun ki pi mal yo, moun yo rele moun sal yo, moun yo rele bandi yo, oprime yo. Jodi a, n ap mande nou pou nou fè yon sèl ak fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye Pou nou delivre peyi sa yon fwa pou tout. Paske jodi a sistèm peze souse a rive nan bout li. Ayiti pa kapab ankò, Ayiti pa kapab ankò, Ayiti pa kapab ankò. Phtk ap fè referandòm ak eleksyon pou enterè yo. Opozisyon bezwen tranzisyon pou yo vin vòlè. Tout boujwa gen franchiz, yo pa peye taks. Finalman, pèp la lage pou kont li. Yo tout kont nou. Jodi a, lè a rive, n ap itilize zam nou kont yo tout. Konsènan dènye sèn dechoukay, Konsènan dènye sèn dechoukay yo, pèp la grangou, pèp la nan mizè, pèp la pa kapab ankò. Yo jis al chache sa k revyen yo de dwa. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, n ap kontinye ankouraje pèp la pou l al chache sa k revyen l de dwa. Se kòb nou k nan bank yo, se kòb nou k nan makèt yo, se kòb nou ki nan mezon machin yo, n ap ankouraje nou kontinye al chache l. Machete machete banm lòt grenn sa. Nan je lasosyete kòm pi gwo gang, pi gwo kriminèl, poutan yo pa janm denonse moun kap ba nou zam yo.